Pa bò isit, gen yon pwovèb kreyòl ki di, Se lè fiyèl mouri pou w konn si w te gen bon marenn. Se lè w nan pwoblèm pou w konn si w gen bon zanmi. Ebyen, madam, mesye, nan kad dènye omaj yo t ap rann Gabriel Fortuné, nou konnen Gabriel Fortuné se yon nèg ki peze lou. Depi w di Gabriel Fortuné nan vil Okay, Ou fon goudougoudou. Pase Gabriel Fortuné se yon nèg ki pa pote pantalon l pou bèl twal. Ben madam mesye nan kad dènye omaj yo tap rann Gabriel Fortuné nan La Cretonne Hotel nan vil Okay, anpil gwo toryan nan politik nan peyi Dayiti te fè le deplasman. Pami yo. lansyen premier ministre Evans Paul, lansyen premier ministre Claude Joseph, le premier ministre... Ariel Henry, le sénateur Jean-Renel Senatus, le sénateur Yuri La Tortue, le sénateur, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Dieu seul Simon Dera, l'ancien président de la Chambre des députés Gary Boldo, le député Clovis Robat, lansyen senateur Jean-Marie Salomon, Ebyen madam mesye te gen anpil lòt otorite ki te prezan nan kad fineray Gabriel Fortuné. San konte moun Okay ki te fè le deplasman an grand majorite. Nou kapab di daprè moun Okay Gabriel Fortuné kite yon gwo vid dèyèl. Depa Gabriel Fortuné Ebyen madam mesye se yon bagay premature pou vil okay, vil okay pat atann ke yo tap pèdi Gabriel Fortuné osi to konsa. Ebyen fòk nou di moun yo ap plenyen depa Gabriel Fortuné e yo di Gabriel Fortuné ki ale la ebyen okay pa pral benefisye anyen e nou remake Pandan premye minis lan Ariel Henry tap monte machin ni poul te ale ebyen moun yo tap rele premye minis premye minis nou pa jwenn anyen Gabriel Fortuné mouri ebyen okay pèdi okay pap jwenn anyen ankò se Gabriel Fortuné kite la ki tap veye pou okay ki tap mande pou okay. ki te toujou la t ap mete le pwen sur les i e a chak fwa yon bagay debake fòk Okay jwenn pa l e Gabriel Fortuné se youn nan moun ki t ap negosye pou Okay jwenn yon bagay ebyen madam mesye La Cretonne Hotel te plen tankou yon ze patizan, senpatizan, moun ki pa t menm konn Gabriel Fortuné. moun ki te tande pale de Gabriel Fortuné, moun ki menm nan opozisyon a Gabriel Fortuné te prezan. Paske Gabriel Fortuné reyalize anpil bagay nan vil Okay dapre sèten moun nan vil Okay. Nan kad fineray Gabriel Fortuné a, Ebyen moun yo pat neglije fè yon ti rele chal bare dèyè sèten moun ki te vini nan vil Okay ki daprè yo menm se politik yo te vin fè. Ebyen madam mesye nou pral envite nou gade kòman sa te ye nan La Cretonne Hotel nan kad dènye omaj yo tap rann Gabriel Fortuné. Madame, Mesye, sa se Premye Minis, ansyen Premye Minis Joseph Claude, ebyen li menm ki prezan nan vil Okay, nan La Cretonne Hotel, ebyen se tout pèsonalite politik yo ki la, lè nou pale pèsonalite politik yo, nou kapab remake ansyen senatè, ansyen depite, e nou remake prezans tou. E Senatè Dera, li menm, k ap rive la nan, k ap rive. Nou remake prezans li. Medam, Mesye, se konsa sa ye la nan Lakay Fanmilyal. Prions le Seigneur. Seigneur, nous pleurons notre ami Jean-Gabriel Fortuné et la brutalité de sa mort. Ajoute encore à notre peine que ton amour nous donne de croire ce que nos cœurs n'arrivent pas à comprendre. Tu l'appelles à vivre auprès de toi pour les siècles des siècles. Lekti a soti nan liv La Sagesse, chapitre 4, soti nan vèsè 7 rive nan vèsè 14. Menmsi moun kòrèk la mouri anvan laj. lap jwenn repo. Vyeyès ki merite respè a se pa lavi long ki fèl, ni ou pa kab mezirel daprè kantite ane yo. Bon konprann, men sa yo rele cheve blan, yon lavi san repwòch, men sa yo rele viv lontan. Matye chapit 25, sot nan vèsè 31 rive nan vèsè 46, Jezi di patizan l yo, Lè Pitit moun nan menm ap vini ak bèlte li, ansanm ak tout mesaje Bondye yo avè l tou, l a chita nan fotèy chèf li. Tout pèp va sanble devan l'. Lè sa a, men m' agòch li. Apre sa, wa a va di sa ki adwat li yo, Nou menm, moun papa m' beni yo, vin pran eritaj peyi wa ki te pare pou nou depi kòmansman tè a. Mwen te grangou, nou ban m' manje, M te swaf, nou ban m bwè. M te moun vini, nou resevwa m. M te toutouni, nou ban m rad. M te malad, nou pran ka m. M te nan prizon, nou vin wè m. Moun debyen yo menm va reponn li, Granmèt, ki lè nou te wè ou grangou pou n te ba ou manje? Kilè nou te wè ou sal, ou swaf, pou n te ba ou bwè? Kote nou te wè ou moun vini, pou n te resevwa ou? Oubyen toutouni, pou n te ba ou rad? Kote nou te wè ou malad, oubyen nan prizon, pou n te pwoche bò kote ou? Wa a va reponn yo. An verite, m asire nou, chak fwa nou te fè sa pou youn nan pi piti nan frè m yo, se pou mwen nou te fè l. Sa ki agoch li yo menm, wa a va di yo, Soti sou mwen, bann madichon! Al nan dife ki pap janm mouri a, dife yo te pare pou Dyab la ak mesaje li yo. M te grangou, nou pa t ban m manje. M te swaf, nou pa t ban m bwè. M te moun vini, nou pa t resevwa m. M. Frères et sœurs, avant de nous séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu à notre frère, à notre ami, à notre euh, parent. Avec respect et affection, confions notre frère Gabriel à Dieu dans l'espérance de nous retrouver un jour. Recueillons-nous un instant en pensant à tout ce que nous avons vécu avec lui, à ce qu'il est pour nous, à ce qu'il est pour Dieu. Comment les oublier Comment oublier l'ami fidèle et généreux Le collègue apprécié, le père si attentionné. L'accompagnateur aimant que tu as toujours été, impossible. Ta mémoire sera toujours gravée dans mon cœur. L'homme de l'espérance, le géant dans l'ombre que tu Mwen pa vle pou Josias toujou al lekòl. Mon père Herby avèk ki je pataje tant de jwa, ki ma soutenu dans tant d'epreuves. Papa, tu m'avais prepare à beaucoup de choses, y compris à accepter ton départ. Men ti malè pa prevni ki sere si difisil de ta konpanye ak ta geri a demen an. Papa, je te remercie de m'avoir rendu si riche, non pas avec de l'argent, mais avec beaucoup d'amour, de tolerance et du savoir, de la sagesse. Nous sommes les filles Lespri a m bon konprann se bagay ou mèt peye chè pou ou genyen men pa janm vann sa. Li toujou ap di m bon konprann ap fè kay ou kanpe, m bon konesans ap fè l kanpe fèm. Kote ki gen konesans pyès kay yo plen ak bon bagay ki koupe chè.